Bon detay TV! Nan lòt peyi, lè yon moun mouri, tankou si gen yon krim ki rive ou nenpòt kalite bagay, anbilans, anbilans polis vini, yo met yon dra sou moun nan. Yo pa janm kite m wè moun wè kò an konsa. Yo toujou kouvri l whether it's a scene of a crime. Yo toujou kouvri l avèk yon dra. Yo antre nan anbilans la avèk li ale. Kounye a la, se fanmi moun nan sèlman ki ka vin nan mòg lan pou adantifye kò an, then apre sa, yo fèmen pòt lan and ou planifye antèman w and se sa. Sa se pou nenpòt moun, sa se pa pou. gwo moun nan sosyete an, sa se just pou nenpòt moun. Kounye a yon prezidan mouri, yon moun deside pran yon foto l, and yo pataje l. And kounye a la, sa pran pèp lan nèt, and tout moun ap pataje l. M pa konnen chak lè m santi tankou nou rive yon pwen nou pa, nou gentan fin rive dènye pwen, toujou gen yon lòt kote nou ka ale. Gen yon edikasyon ki manke. Pase m pa konnen kijan nou te ka panse sa ok. Kounye a sa vin fè pati de istwa peyi an. Ou wè jan nou toujou ap li istwa de Ayiti, n ap viv nan tan istwa. Sa pral nan istwa peyi an. Li pral tout kote moun pral di wi yon prezidan an te esasine men imaj yo te lage. Valè moun ki mouri yo pa gen imaj sa yo de yo. Gen prezidan ki mouri nan lòt peyi pa gen imaj sa yo pa p janm jwenn yo. Pase yo gen respè pou peyi yo, pou dignite yo, pou fyète yo. So kounya la a nap itilize whatsapp tankou whatsapp se pou nou li ye, nou menm ki fèl sa se just ayisyen kap wèl. Non tout moun wèl. Nou pa gen respè, nou manke fyète, nou manke tankou m pa di pou nou renmen moun nan ki mouri yo pa, se pa sa gon jan pou nou ye pou nou moutre tankou nou ka pòv. Pou nou ka gen dignite, nou ka gen fyète, nou ka konpòte kò nou yon jan. Nou pa fè sa. M just pa konprann. Like, gen anpil bagay m just sezi. Ou konprann? M sezi ke yon foto konsa ka menm pran lari. M sezi tankou kote itorite yo, kote. Gouvèlman mili yo bagay sa yo pap janm wè yo janm janm wè yo avèk nenpòt lòt peyi avèk prezidan yo jamè si yo renmen prezidan pa ou pap wè li paske gon respè fòk gon respè pou non ayisyen se pa menm pou prezidan pou non peyi an. Se rezon sa prezidan Chin nan li pa menm kite moun li yo sou entènèt. Li gen yon schedule, li jere tout kote yo ka ale a nan lè yo ka ale a. Paske m santi tankou yo gen pou yo kòmanse trete Ayiti kòm timoun. Koz m pa konnen ki jan n ap fè bagay sa yo. Like, moun ap voye lan foto. Yo, y ap voye foto yon prezidan ki mouri, ki mouri mal. Yo ansasine li. Tankou li pa papa yon moun. Tankou li pa mari yon moun. Tankou li pa gran papa yon moun. And then li se prezidan yon nasyon. Nou pa wont? Gen yon edikasyon ki manke. E sa selman m ka di. Gen nou mal leve. Nou mal leve. Vreman. Like we were not. Yeah. Silvouplè sispann pataje foto an paske lèw fin mouri tou ou pa tap vle okenn moun pataje fotow konsa si sa te rive papaw o si sa te rive madanm ou mariw frèw ou pa tap vle moun patajel so poukisa pou ta patajel. E moun ki fè foto sa Tèlman gen moun Sa m vrèman vle di yo m pa menm ka di yo M pap di yo vre Antou le ka sispann pataje foto an Whatsapp pa pou nou Whatsapp Se pa yon konpayi ayisyen li ye Entènèt lan se pa pou ayisyen tou So se pa li pa just rete nan kominote pa nou an Li ale tout kote Kounye a sa fè pati de istwa nou Premyeman yo pral di prezidan ayisyen an te esasine tèl an tèl an tèl en men imaj li ke yo pataje. En lè moun ap pataje moun pa janm konn kiyès ki pran foto, poukisa yo prann, poukisa yo patajel. Li just pa fè sans. Epi tou dènyeman nou pa ka kite tout bagay viv nan lespri nou. Se pa tout bagay, m konnen anpil bagay rive nou deja. So nou desensitize. M pa konn kijan pou m di mo sa. Am, Nan kreyòl, si yon moun konnen, ya di li. Nou di sensitize, sa vle di tèlman bagay fwape nou, nou just wè nanm. Nou pa vrèman ka santi bagay yo ankò, so kounye a se just mizè sou mizè sou mizè, yow, nou bezwen therapy, nou bezwen. al yon kote pou nou tout chita, pou nou kriye, pou nou repare lespri nou. Paske ou pa ta janm menm vle imaj sa a rete nan tèt ou. Paske kounye a la, chak lè yo di non prezidan, imaj sa a pase nan lespri ou, nan tèt ou. Silvouplè delete foto an, delete li, sispann pataje l. Si w pa respekte li, respekte peyi an, respekte non nou, respekte istwa. Wè nou toujou ap pale de istwa de Ayiti, apa n ap viv nan istwa de Ayiti? Sa n ap fè avèk sa? Antoulèka, yo, m just vin pale avèk nou ankò paske m just m pa konnen m pa konnen si si n ap tande m, m pa konnen si nou tande moun, kiyès nou tande but. M just vin fè yon ti pale pou mwen di nou silvouplè delete foto a paske tout moun se moun respekte kilti w kominite w pa mal pase devan mond lan pa mal pase devan fanmi w pa mal pase pa mete fyète sou peyi nou si w renmen non pa li si l te prezidan yo vin tiye lè fi a pataje foto a so li pat gon